Onzè midi. Ooh m pa bezwen ale ankò yo pa preche vre ankò. Non men sak pi enpòtan nan mond la pou konnen men fòk konnen lè e ap montre m vle montre w li pou pa mande moun lè ankò sak pi enpòtan nan mond la se 3 ti baton sa yo. Wap pale m 3 ti baton sa yo. 3 ti baton sa yo. Ou pral repete apre m. Pi piti a rele segond. Repete apre m. Segond. Pi piti a rele. Segond. Repete. Tann, tann. Depi ou di m pi piti a rele segond, m pa twò sòt pase sa. M deja konn de gwo se reto filo. No, no, no, no. Oh dat map frape la. Etèn la nan manje non. Mezanmi epa epa bagay konfinman sa fin fin a moun yo nèt yon dam vini sou mwen oh wi ee poum pran lang avèl lap fèm kado yon bwat lèt kanasyon mdi madanm kote m konnenw pou vin dim poum pran lang avèw ou banm yon bwat lèt kanasyon an m konnen m renmen lèt kanasyon vre men Ou pa ka vin kou mwen m pa konnen w, kowona deyò, m pa konnen w ni an pent ni an penti pou vin di m pou m pran lang avè w pou bwat lèt kanasyon. Konnya m di madanm mwen si w pa deplase si w devan m la a, m ap rele lapolis pou ou wi! Konnya la, konnya la lè l tande sa, lè l tande m pral rele lapolis, konnya l kouri, li fè zòn sa a, li fè twou dwat la a konsa la a, epi l ale, l ale twou dwat.